Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon nap salye tout moun ki Guyane, Guadeloupe, Martinique, il Maurice, il de la Réunion. Meksik, Chili, Brezil, Panama, Naso, Etazini, Santo Domengo, Lafrans, tout Ayisyen ki enpe partou atravè lemond, tout peyi frankofòn yo tou, pas emisyon sa a, menm si ou pa pale kreyòl, ou ka konprann de ti nòt. Byenvini nan epizòd 2 sou istorik Site Solèy pandan lè 20 dènyè ane. Nan emisyon 1 an nou te wè kòman ti ougan pèdi lavi l, ti Jozèf touye ti ougan, li vin chèf e finalman kòman sa pral pase paske n te di w ke ti Jozèf se li menm ki lakòz lapè a kraze nan Site Solèy. e ke jounen jodi a moun yo nan difikilte. Pa bliye m di nou ke mwen pa fè emisyon sa yo pou m fè elòj oubyen apoloji pou bandi men mwen fè l se pou m kapab montre tout moun men sa ki Site Solèy, men kisa yo otorite yo konplis nan transfòmasyon Site Solèy, kòman nou kapab mete men ansanm pou nou chanje sa. Nou menm ki nan dyaspora a Nou menm ki pati kite Site Solèy depi dè ane. Nan pra posib. 29 novanm 2019, ti ougan mouri. Onzè edmi di maten, bri a kouri. Anpil moun konprann se te rimè. E kote ti Jozèf parèt, li rele chèf la, li di l resevwa kòb pou li. Se la nou te rive. Epi lè chèf la rive, yo fizye misye. Kèlke sòlda ki trè pwòch li mande sòlda sa yo sa n panse. Si n ta touye chèf la, sòlda yo di, Ou konnen nou pap janm nan bagay konsa, e chèf la te gentan mouri, ebyen yo tou pase sòlda sa yo tou. Apre lanmò Ti Ougan, lè nouvèl la vin tonbe, ebyen wout nasyonal la vin transfòme tankou yon veritab espas de gè. Paske tout nèg ki pwòch Ti Ougan yo, nèg ki pa t vle antre nan lojik konplo sa, nèg sa yo yo menm moute sou zam yo, y ap pete bal. Anpil nèg ap pete bal. Bal, bal, bal, bal, bal. Rive jouk Douya. Nèg y ap pete bal, nèg y ap batay. E batay la te myèl. Gen yon sòlda pwòch Ti Ougan, misye pran yon bal, misye kwense yon kote. E nèg Ti Jozèf yo pral touye misye. Misye gen gèrye wi nan peyi sa. Genyen 2 sòlda, jiska 3, m ap pèmèt mwen m site non youn ki li menm pèdi lavi l paske yo bay misyon pwazon, paske yo pa t ka touye l, misye rele Gwo Samyèl, misye ap franchi avèk 2 lòt bon grenn, bon puisan, ebyen nèg sa yo fè kouvèti, yo pran sòlda sa k rele Kokoye, paske misye pran yon bal li pa t ka deplase. Sa se ti detay. Pandan nèg yo ap batay, pandan tout jounen an, tout moun ki te zòn nan, nan demen batay pi rèd. Epi Ti Jozèf rele nèg yo l di mesye ann fon kanpe sou batay la se menm machin nan nou sèlman chanje chofè. Nèg yo aksepte men tout nèg rete nan limit yo. Si Jozèf fè misyon sa se te pou Gabriyèl nan Bwouklin. Gabriyèl bay misye lajan. Epi, yo voye kò a bay Gabriyèl. Gabriyèl antere l, li fè sa pou l fè, epi lavi ap kontinye. Men tande byen, apre lanmò sa a, Gabriyèl konprann li nan bòl grès li. Gabriyèl kòmanse voye sòlda l yo fè antre sòti nan katye Boston. Tande byen, lontan, m pa konn si yo toujou gen menm lojik sa a, Boston. Te gen yon filozofi nan tèt li. Wè m di te, sa vle di mete l a lenpafè. Boston se toujou Ameriken. Li pa kite ankenn moun kòmande l. Menm lè w wè ta rete sèlman de twa moun nan Boston, yo p ap janm dakò pou yo sou okipasyon. Men kounya a, li kapab petèt le kontrè. Pandan nèg y ap sòti antre sòti nan Boston, se kòmsi m ta kapab di Boston anvi pran yon okipasyon. Ti Jozèf di Gabriyèl, Nèg ou yo k ap pede antre sòti la, fè yo pa met zago yo la, sinon l p ap bon pou yo. Gabriyèl fache, Gabriyèl di, Sa k pase? M pa gen kontwòl anlè a ankò? Misye di, Non, pa gen bagay konsa. Sa w tande a la a? Nèg yo kòmanse ap pete bal. Gè a vin retounen ant Ti Jozèf avèk Gabriyèl. Men, èske Ti Jozèf se yon nèg ki puisan pou fè batay Gabriyèl la? Tanzantan Ti Jozèf atake, tanzantan nèg yo ap pete kout bal. Men pral gon bagay, lè ti Jozèf ap fè batay sa, gen yon alye de pwa ki endispansab pou katye Boston. E alye sa, li pa lòt ke Belekou. E lè w di Belekou, ou wè tou senpleman Iska. Lè ti Jozèf mande Iska pou ede l batay kont Gabriyèl, ou menm se yon nèg ou fin fè yon misyon pou li men kounye a w kanpe an fas li w ap batay. Sa fè m di nou, nan kesyon banditism, pa gen kesyon fye nèg. Isca di misye ok pa gen pwoblèm map antre nan batay la pou ou men a la sèl kondisyon ou genyen yon jwè ki te avèw nan touye ti ougan fò ban mwen misye. Misye di ok pa gen pwoblèm map likidew li. Kiyès jwè sa rele yon sòlda ki rele Ken. Misye leve nan belekou men misye al fè rès vil nan fò dimanch. Men m kwè eske se mete yo te mete e knsa deyò m gen anpil dout. Men misye di kote l te leve a fò l chèf la kanmenm e bagay sa rive nan zòrèy Iska. Lè ou se chèf on kote on nèg di w kote l te ye a l ap vin chèf la sa vle di ke fòk se touye l touye w. Iska di fòk yo ba l misye e misye te patisipe nan touye ti ougan. Jiskaske se misye ki t al dè zam nan Fòdimanch paske tout zam nan site yo se zam ki pat ka touye ti ougan paske li te fè maji sou zam sa yo pou zam sa yo pa rive atenn li. Zam ki ta pral touye l la sòti Fòdimanch. Donk, lè Iska mande tèt sitwayen sa a, ebyen Ti Jozèf di oke pa gen pwoblèm. M pa konnen sitwayen sa a se jou l ki te rive tou wikenn nan paske pou yo voye w twa nèg Hein ou menm avek 2 lot neg al kote chef la ew te fon deklarasyon bosal kont li epi ou ale bon le misye ale 2 lot neg yo tounen misye pa tounen yo touye misye a yon fè sèso donk han sa vle di yo matirize misye sa rete la kounya batay la vin ap fèt batay ap fèt batay ap fèt kounya. Ti Jozèf vin jwenn alye sa ki se Iska. Men ki sa k pral pase? Ti Jozèf al atake yon jou samdi 4 janvye 2020. Atak sa a sanble pa bon pou Ti Jozèf. Nèg yo anvayi, gwo batay eklate. Depi katrè di maten, Boston atake. Anpil sòlda Gabriyèl tonbe nan kad batay sa a. Men batay sa a te vize deloje. yon sòlda ki rele Dadi. Dadi k ap bay pwoblèm nan site a jiskaprezan. Dadi li menm, nèg Boston yo te genyen bon van ki te nan baz kot Dadi vin pran an. Sa vle di, imedyatman, konprann byen wi, ti ougan mouri, bon van li menm ki te nan baz sa a, nèg Gabriyèl yo met misye deyò. Kounye a Dadi li menm vin poste paske se pou Gabriyèl misyon an te ye. Lè Nèg yo pete bal pete bal pou kapab deloje Dadi pou reprann baz sa a ankò. Ebyen, Dadi avèk anpil lòt sòlda, nèg yo pete anpil kout bal. Bon, finalman, Ti Jozèf bay lòd pou nèg yo kase tèt tounen. Kase tèt tounen, le bilan, plizyè mò nan Kan Gabriyèl. 2 mò nan kan Boston e plizyè blese. Pami blese yo genyen Ti Jozèf. Misye pran bal nan pye men se yon bal moute. Kounye a la Ti Jozèf, m kwè nan batay sa gen nenpòt 22 blese nan kan Boston nan. Men te gen alye tou wi. Lè Ti Jozèf al lopital, kounye a gen yon kout fil ki fèt men genyen 2 lopital, swa Chansrèl oubyen Lopital Jeneral. Gon gwo zotobrek fon kout fil ki di ke Ekoute lapolis men kote ti Joseph ye chèf katye Boston nan nèg ki touye ti ougan an ebyen yal pran misye se konsa m ta kapab di istwa ti Joseph la boukle eske l mouri je ne sais pas an nou fon ti konklizyon ti Joseph fè yon misyon pou Gabriel ti Joseph pa dakò annapre pou l soumi avèk Gabriel. batay eklate ankò. Men gon grenn bagay map di nou se ke Ti Ougan te di ke depi l mouri nan yon konplo Site Solèy ap tèt anba. Ebyen se sa kap pase jodi a la. Misyon fin fèt, nèg yo pa vle antann yo, batay pete ankò. Sa vle di kisa? Ti Jozèf touye Ti Ougan, li kraze lape a. Li pa rive antann li ak Gabriyèl. Donk li bay Gabriyèl yon kout kouto nan do. Epi, bon nan dènye moman yo la. Enfòmasyon fè kwè e Ti Jozèf gen yon frè l ki ap batay nan kan Gabriel la. Bon sa sa vle di? Donk nou kapab konprann. Fè yon konklizyon de par nou menm. Sa vle di nou wè, anpil fwa nèg ki bandi an, li la pou l kraze brize, li pa la pou l fè yon byen. Gen nèg petèt ki genyen bòn entansyon pou faire le bien, men gen anpil lòt, c'est le mal. Antouka m kite nou la, twazyèm. Epizòd lan nan feyton Site Solèy pandan lè 20 dènyè zane, li pral konsène an grand pati gwo chèf yo, sila yo ki ale. Pa bliye m te anonse nou sa, nou pral vini avèk anpil detay. Mèsi la fami, kòm toujou un maximum de kòmantè, un maximum de partaj, mande ak fanmi, zanmi, pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi